Gen anpil moun ki gade video nou pran lan, video mechanste fèk lage a, men gen anpil moun tou ki pa janm konprann si gen anpil bagay ki kache nan video sa. Ebyen se sak fè mwen menm mwen fè ti video sa pou m ka eksplikew kèk bagay ki kache anndan video sa. Deja si se premye fwa w pase sou chanèl la, make sure ke ou abòne epi pa bliye aktive klòch notifikasyon an pou pa rate youn nan video ke nap lage yo. Paske nou fè anpil video kote nap pale de kèk video atis ayisyen fè, nou eseye Moutre ou kèk bagay ou pa janm wè ladan yo. Nou pap twò ret pale anpil, ann antre nan video a. Poun kòmanse, nap pale ou de mitan video a kote ou Mechanste li menm li fè yon. Yon ti poz poul ap pale avèk yon demwazèl poul voyel al ranpli yon misyon pou li. Se sur ke chak moun, chak fanatik, chak moun kap viv granmoun lakay ou ki gen talan so rap kreyol pa oblije pou mwen oubyen yon lòt. Konte sou mwen cheri. Klè. Epi kòb ou a la, ou mèt konte l. Poze tèt yo kesyon kap di poukisa se nan mitan nou kòmanse. Sa fè nou kòmanse nan mitan se paske kòmansman videyo a, Mechanste mete l nan mitan, se yon fason Pou kèk moun ka difisil pou yo konprann videyo a. Ebyen kisa l vle fè konprann? Li vle fè konprann ke se li menm ki mare konminezon avèk yon dam pou al reveye King nan. Sak fè nou di se pou al reveye King nan, se paske li demontre w. Wendy, nan videyo pa Wendy a, Wendy montre kote l ap soti anba tè. E nan pa Mechanste a, Mechanste pa vle fè l menm jan avèk pa Wendy a pou l montre w yon moun k ap. K ap soti anba tè, li pran yon malèt ki gen yon kouwòn ladan. E nou gentan kouwòn sa a, nou gentan konnen kouwòn sa a li reprezante King nan. Ebyen, jan Mechans te fè l la a, li montre w kote l voye demwazèl la al retire kouwòn nan anba tè a, se plan pa l pou l te reveye Wendy. E li montre w lè l fin reveye Wendy, li mache bat tout chinwa yo, se yon fason pou l montre w li fin bat Wendy apre sa li ba l kouwòn nan pandan l ap tranble. Si n ap gade nan pati nan videyo sa a n ap wè yo montre w. Pèsonaj ki reprezante Wendy nan videyo a, wap wè ke li twòp tranble epi mechanste ap met kouwòn nan nan tèt li. Sa vle di, malgre li fin kraze zo King nan, malgre ke li malgre ke li montre King nan pa fin kòdyòm, King nan ap tranble, men li bal kouwòn nan. E nan li met yon ti tèks anba a, Li met yon ti tèks anba a ki vrèman enpòtan, kote l di, Pafwa, sa ki enpòtan pou youn, se pa, pou yon moun, se pa li ki enpòtan pou yon lòt. Sispann chache sa ki nan men w deja. Pawòl sa mechanste di a vle di anpil bagay. Li fè w konprann ke pafwa kon ap chache yon bagay, yon bagay ki pou ou deja, w ap chache l, men ou deja gentan genyen l. E l fè konnen ke yon bagay konn enpòtan pou yon lòt moun, men pou, pou yon moun menm, sa pa vo anyen. Se menm jan l vle fè konprann kouwòn nan enpòtan pou Wendy. Men li menm grad sa a li pa bezwen l li menm. Grad sa a pa enpòtan pou li. E n ap felisite Mechanste paske li vrèman entèlijan. Nan sans li fè videyo a, li pa fè l pou l denigre pèsonn, li demontre ke tout moun gen plas yo nan sosyete a. E li fè konnen ke Wendyy se yon rapè ki fò anpil. Se sa li di demwazèl la lè l ap voye l al dèyè kouwòn nan, lè l ap peye l pou l ba l misyon an. Li fè konnen ke pou l pika l janm gade. Wendy sou aparans. Piga l janm sou zestime Wendy paske Wendy fò anpil. E youn nan bagay ki fèm plis ri nan videyo a si wap gade ki moun ki reprezante Wendy nan videyo a se moun ki avek gan nan menl lan e yo moutre w moun sa a li gen yon pantalon chire sou li bon mwen menm map poze tèt mwen kesyon poukisa se moun sa a yo bay met pantalon chire a si wap gade byen la kote map moutre w nan imaj la wap wè jan pantalon an chire e nan tout pati nan videyo a se a menm pantalon chire sa a li mete pèsonaj la jwe. Gen anpil moun kap gad video a ki pa janm swiv sa, ki pa janm wè si pantalon an chire nan eta sa. E lè nap gade, tout fouk pantalon an, tout pye pantalon an gen ti chire ladan. Petèt mwen te ka di, sa reprezante ke Wendy soti lwen. Men m pa kwè se pou sa Mechanste mete l. Bon, petèt Mechanste ka mete l pou rezon pèsonèl li. Men mwen m te vle wè nou wè sa. Nou wè ke moun ki reprezante Wendy a li gen yon pantalon chire sou li. E lè Mechanste ap mete kouwòn nan nan tèt Pèsonaj ki reprezante Wendy a, li montre tout chinwa yo bese, y ap salye l kòmsi se yon moun yo met met ajenou nan pye l, epi pou l met kouwòn nan nan tèt pèsonaj la. Bon, pito nou kite sa pou lwa fè sen, ann avanse pi devan. N ap wè nan fen videyo a, Mechanste mete plizyè pèsonaj ki mouri deja. Epi, li mete li menm, li mete Fantom an premye, li mete Wendy an dezyèm, epi li mete li menm an twazyèm, li mete yon sin detewogasyon. Nou kontan konnen depi nou wè sin entèwogasyon sa vle di son kesyon l poze. Daprè nou li mande kiyès ki pi fò ant 3 moun sa yo. Ou menm kap gad videyo sa, pa bliye reponn kesyon sa a Mechanste poze a, di kiyès pou ou ki pi fò. E mèsi avèk ou menm ki te gad videyo sa de kòmansman jiska lafen, se premye fwa w pase sou chanèl sa a make sure ke ou abòne epi aktive klòch notifikasyon an pou w pa rate youn nan videyo ke nap lage yo.